Zafè kabrit se pa zafè mouton, se sa anpil moun konstate e se sa tou kap pase nan peyi Dayiti, zak ensekirite yo pap fini e si tout moun pa leve kanpe, nou pa konsyan nan ki eta ke n ye jodi a, nou fenk kare nan pwoblèm e kidnaping, asasina ak vòl, vyòl, se pral kantik nou chak jou Bondye mete e sa tou pral mennen nan yon katastwòf jeneral. ki lage n nan sa n ye la, poutan anpil moun deja reponn prezidan an lè yo fè konnen se li menm ki te mete gang sou pye depi fanmi Selavi pase Anèl Belizè ak anpil lòt ankò ki koz jodi a peyi a tonbe nan twou ke l ye a. Ensekirite a kontinye vale teren nan zòn Lyankou, bandi Savyen yo frape ankò, te ale plizyè moun nan kidnaping, touye plis pase 4 moun kote yo t ap fè lalwa. epi simen latwoublay nan zòn sa. Gen ansyen depite Deronette bò kote pa l ki mande fòk yo pale ak gang yo, twouve yon solisyon prese prese, entegre yo nan zak ensekirite a e se yo menm ki gen monopòl la, finalman n ap fini pa jwenn yon solisyon ak pwoblèm sa. Gen anpil enfòmasyon ou dwe tande nan nouvèl la pou jodi a medam mesye rete konekte ansanm avè n ann swiv yon repòtaj ki signe Radio Mega. swit ak zak ensekirite epi reyaksyon anpil moun sou sa k ap pase anndan peyi a. Ou sou Sofya TV 83, rezo enfòmasyon. Twitter gen ansyen Prezidan Jean Bertrand Aristide ki reyaji yè nan kad gradyasyon UNIFA. Ensekirite n ap viv jounen jodi an se rezilta koudeta 29 fevriye 2004, selon ansyen Prezidan Jean Bertrand Aristide. ki t ap entèvni nan kad gradyasyon 200 etidyan UNIFA yo nan Taba. Ansyen prezidan an pèswade si pa t gen koudeta 91 ak 2004 yo, lè konsa peyi an pa t ap tonbe nan lanfè kidnapin sa. Jean Bertrand Aristide di l regrèt lavi popilasyon pa vo anyen jounen jodi an akoz ensekirite kontra sosyal sa. Ann koute Jean Bertrand Aristide. Si les conquêtes démocratiques n'avaient pas été emportées par les coups d'État du 30 septembre 1991 et du 29 février 2004, beaucoup de fils et filles de la patrie et dignement le développement de notre cher Haïti. Malheureusement, Jou fèy tonbe nan dlo se pa jou al pouri. Lanfè kidnaping ensekirite k ap fin detwi peyi a jodi a se rezilta koudeta 2004 la. Lavi tout moun menase anba Ensekirite kontra sosyal sa a. Plis ke jamè fòk nou solidè paske soufrans yon Ayisyen se soufrans tout Ayisyen. Respè ak bon jan sewòm patriyotik pou chak sè n ak frè n ki viktim nan lanfè kidnaping san parèy sa. La men ki donne est souvent au-dessus de celle qui reçoit. On comprend bien la dépendance des esclaves mentaux face à leur maître. Pour imposer l'esclavage moderne, le néocolon a toujours besoin du colonisé mental. Ensekirite a fè nou tout mal. Kidnaping nan fè nou tout mal. Pri gaz lavichè a fè nou tout mal. Blakawout 24 sou 24 la fè nou tout mal. Kout jilèt chomaj la fè nou tout mal. Flanm dife grangou a fè nou tout mal paske nou tout se frè ak sè. Jodi, demen fòk nou libere anba tout fo kwafè ki vle kale tèt nou wòz. Yo dòmi reve pouvwa, vire tounen pouvwa, monte desann pouvwa. Pouvwa pou toujou pran ni leta a ni pèp la an otaj. Pouvwa pou. Piye, piye san pèp la pa jwenn anyen. Pouvwa pou fòse jèn yo pati, pati kite peyi a blanch. Plan rekolonizasyon an klè, lè nou di Ayiti pou Ayisyen, bandi legal jwenn kat blanch pou bay yon Ayiti san Ayisyen. Ansyen prezidan Jean-Bertrand Aristide kwè enplikasyon pèp lan endispansab pou konbat ensekirite a, tout akò ki pa fè kò ak pèp lan se akòdeyon pou chante do re mi fa sòl la si do sou do pouvwa a, deklarasyon Jean-Bertrand Aristide ki fè konnen se yon gwo erè lè aktè politik yo mete pèp la deyò nan akò yo. Ann koute yon lòt fwa Jean Bertrand Aristide. Sè, frè m, kite inosan peye pou koupab, se t ap yon gwo erè. Di tout moun koupab, se t ap yon gwo tonton erè. Kwaze bra n pou mal la vin pi mal, se yon kokenn erè. Se pou sa. Mwen swete pou nou tout ki reprezante fòs ekonomik ak fòs politik louvri lespas pou pèp la pote fòs pa l nan akouchman sekirite a. Tout akò ki pa fè kò ak pèp la ankò se. Akòdeyon Akòdeyon pou chante Do re mi fa sil sou do pouvwa fòs pèp la endispansab pou akouchman sekirite a Chwazi kontinye kite pèp la deyò se pi gwo erè a Aksepte. Te met pèp la outside se pi gwo erè a. Mande tout moun ki entèlijan souple evite pi gwo erè sa. Se twonpe se posib e dayè l'erreur peut être le sein maternel de la connaissance. Zak kidnaping nèg ak zam fè sou yon moun ki li menm tap vin patisipe. Nan gradyasyon ke yo t ap fè andedan Fa Unitec ki twouve l nan zòn Avni N, e gen lòt moun prèske nan lòt perimèt ann di ki lye avèk, ki nan zòn sa a ke enfòmasyon fè kwè ke nèg ak zam ale ansanm avèk yo. Sitiyasyon ki te trè konplike yè nan zòn Avni N avèk diferan daprè eleman enfòmasyon yo. An nou vini avèk ann di kèk enfòmasyon ki pase pandan wikenn nan. An atandan ke nou vin gade kòmans nou vini avèk diferan deklarasyon yo. Men antretan tou nou prale la nan vil Okay piske n konnen tou Okay li menm tou genyen zak kriminalite a ki ap pran jarèt chak jou ki pase kote yè swa nèg ak zam touye yon sèten de Lonis Loni Trantius Loni Trantius Msye Ke ki gen 33 lane e sou tèt li se non yon komèsan ki tonbe anba bal bandi ayè dimanch 26 mas 2023 nan blòk otèl Lamitye Okay. Viktim lan ki tap sòti nan biznis li abò li te sou yon motosiklèt, motosiklèt taksi pou n ta di byen, tap eseye sove aprè bandi yo te fin ouvè katouch sou li. Viktim nan te rantre nan yon espas pou l te kapab echape anba kout bal bandi yo. Li resevwa plizyè katouch. N ap raple, sa fè anviwon 3 jou, n sonje n te bay sa nan nouvèl la deja, depi nèg ak zam te asasinen Tat Murat alyas Tat Bèl Boukan, yon gwo biznismann nan vil Okay. Malgre divès arestasyon ki fèt nan vil lan bò kote pakè Okay, men sa pa anpeche bandi yo kontinye mete dlo nan je plizyè fanmi nan twazyèm vil peyi an ki se Okay e n ap di dènye tan sila yo sitiyasyon an vin trè trè konplike nan vil Okay akoz nèg ame ki yo menm k ap pran vil sa an otaj, k ap pran divès lokalite an otaj, y ap touye moun, moun ap pase move moman. Enben anpil kote la lapolis tou ak lajistis ap arete nan vil nan vil okay kote 2 nèg ame yo menm yo deside achte okay lajan kontan son sitiyasyon ki li menm bay anpil tristès anpil lapèn lakay divès moun ki yo menm kap konnen kap mande avèk leta santral poul degajel kou mèt Jean Jacques pou tabli lapè andedan komin. Andedan vil Okay pou n ta di byen, menm jan avèk lòt kote la ki sou wout pou yo kad y ap deteryore avèk 2 nèg arme ki ap bay pwoblèm chak jou ki pase. Nou pral vini avèk sa kòm enfòmasyon kote jan n te di an genyen koup sa ki li menm rive viktim zak kidnaping pandan Pandan wikenn nan la, men koup sa ki yo menm te an Ayiti, men malerezman nèg ak zam pa fini pa kidnape moun sa yo paske yo ta yo antre nan bis lan, yo fòse avèk 2 moun sa yo desann, se 2 alò se yon ameriken ak yon amerikèn dorijin ayisyèn, se yo menm ki viktim zak kidnapin sa, nou pral vini avèk detay sou sa. Jean Wilner Sévère. Wi, toujou kestyon ensekirite, zak kidnapin nan genyen 2 sitwayen ameriken dorijin ayisyèn ki kidnape tou prè Pòtoprens sa gen yon semèn, se Jean Dickens Toussaint ak madanm ni Abigail Toussaint. Yo te rann yo an Ayiti pou rann vizit ak paran yo ki malad epi asiste nan yon festival kominotè. Ravisè yo reklame 400 mil dola ameriken an echanj liberasyon yo. Selon sa a fanmi viktim yo rapòte bay medya ameriken, yo te yo t ap vwayaje nan yon bis ki soti Pòtoprens. Jean Dickens Toussaint ak madanm ni Abigail Toussaint, tou de genyen 33 lane, yo kidnape epi sekestre depi plizyè jou, dapwè sa nou kapab li nan yon petisyon anliy pwòch li mete. Yo kanpe bis lan epi yo mande ak ameriken yo ki te twouve yo nan bis lan ak moun ki te akonpanye yo pou desann bis lan epi apre sa yo mennen yo, deklarasyon Christie, manb fanmi an. Selon sa Niques Toussaint eksplike, sè Jean Dickens Toussaint bay ABC News, ravisè yo nan yon premye tan mande te mande 6 mil dola pou liberasyon koup lan. Men yon fwa yo voye lajan an, enben yo pase a 200 mil dola pou chak moun. Nou pa gen lajan sa, deklarasyon Christie bay yon medya an Florid. Fanmi an te enfòme demand ranson aprè zanmi ki te eskòte koup lan te kontakte pwòch yo. Nickes Toussaint deklare li pa t konnen kòman pou l kapab jwenn lapolis ayisyèn e yo pa t kontakte yo, men yo te kontakte anbasad amerikèn ak ministè ameriken sekirite enteryè. An repons ak yon demand ransèyman sou ensidan, Depatman Deta ameriken pa t konfime ke se te yon anlèvman, men l te deklare ke l te okouran rapò ki fè eta disparisyon 2 sitwayen ameriken ann Ayiti. Lòske yon sitwayen ameriken pòte dispari, nou travay ann etwat kolaborasyon avèk otorite. lokal yo nan kad efò rechèch e nou pataje enfòmasyon yo avèk fanmi yo nan mezi posib. Nou pa genyen lòt enfòmasyon nou kapab pataje pou moman, daprè sa Depatman Deta ajoute nan yon kominike. Manb fanmi an deklare ke l krend koup sa a pa fè te krenn ke koup lan pat vwayaje akoz twoub politik ak vyolans gang yo an Ayiti. Jean Dickens Toussaint ak madanm ni Abigail Toussaint abite Tamarack, yon zòn ki sitye nan Sid Florid la. Yo gen yon ti gason ki gen sèlman yon lane. Toujou nap pale la si yon kote la bandi ap kidnape moun enbyen gen lòt kote la gen sila ki te nan men ravisè kap jwenn liberasyon yo daprè eleman enfòmasyon yo genyen direktè jeneral radyo rch 2000 la Lebrun St Hubert ki jwenn liberasyon l samdi k te 18 samdi k te 25 mas 2023, selon sa an di yon kolaboratè l nan radyo RCH 2096.1 li menm fè konnen la. Men n ap fè konnen tou pandan men direktè jeneral radyo RCH 2000 lan Lebrun Setubert jwenn liberasyon l, genyen tou anplwaye achiv nasyonal lan ki se Hans Merisma Teknisyen eta sivil sa ki jwenn liberasyon l tou pandan menm wikenn sa, apre yo fin pase plis pase yon dizèn de jou nan men ravisè yo. Lebrun Setubert ki li menm se enspektè polis ke l ye tou, bandi te kidnape l, n ap sonje sa nan dat ki te 17 mas 2023. Andedan yon restoran ke anpil moun nan frekante zòn Dèlma 37 e 39, men bandi te kidnape Lebrun Saint-Hubert nan espas sa, n di antre Dèlma 37 e 39. Bandi yo ki te mande 1.5 milyon dola ameriken pou te libere Lebrun Saint-Hubert, daprè sa kolaboratè l fè konnen. Men finalman n jwenn liberasyon l samdi ki te egzakteman la, samdi sa wikenn pase an la, selon eleman enfòmasyon yo. Kanta pou Hans Merisma, mais qui une libération, pas trop à dit, alors c'est la a fait apprendre que famille en tabac, mais yo a fini par libérer Merisma Hans selon élément information yo et nouvelle libération ça qui mettait en pile contentement, pile la joie, la caille famille Lebrun Saint-Hubert, ensemble avec Hans Merisma que bandit été kidnappé pendant semèn pase an. N ap pran direksyon depatman Latibonit nan toujou kestyon ensekirite a, gang Savyen yo ki kontinye ap mete dlo nan je popilasyon an. Gen 3 moun ki asasine nan Lyankou, pami yo yon fanm ansent. Yon nouvèl demonstrasyon fòs manb gang Savyen yo nan Lyankou samdi 25 mas la, enben omwen 3 moun mouri ak bal. Pami viktim yo gen yon chofè ki te gen avèk li Yon dam ansent ki te soti Dezam nan komin Vèrèt. 3 moun sa yo ki asasine samdi 25 mas 2023 nan Lyankou, komin ki twouve l nan depatman Latibonit. Viktim yo se 2 fanm, pami yo yon youn ansent avèk yon gason, yon chofè ki se Volvic. Selon enfòmasyon yo, genyen krim sa fèt se manb gang Savyen ki komèt krim sa, baz Gran Grif. ki ap opere nan komin nan depi 25 janvye 2023. Volvic, enben li asasinen nan volan machin li, li te gen avèk li yon dam ansent pou jis kounye a la yo poko konnen non li. Li t ap soti, yo t ap soti nan Dezam, twazyèm seksyon kominal Vèrèt, aprè yo fin touye on moun ki te nan machin yo, yo vide epi pote ale tout machandiz ki te twouve ki te anndan machin nan. Twazyèm moun nan ki egzekite an se. Is is my love selon enfòmasyon yo pandan atak sa plizyè moun blese anba bal anplis viktim yo yo fè bandi yo sezi kle epi vòlè plizyè machin nan men kèk moun ki tap brave danje lòske yo tap fè zòn sila. N ap toujou rete kesyon fenomèn ensekirite a, gen ansyen depite DUICE, Deronette ki pwopoze otorite yo dyaloge ak gang yo pou finalman jwenn yon solisyon ak pwoblèm ensekirite an. Ansyen palmantè a kwè peyi an paka wont adrese pwoblèm nan ak prensipal konsène yo ki se bandi yo. Ansyen depite an fè konnen pouvwa a ka chwazi kèk entèmedyè tankou kèk relijye pou jwe wòl mitan jwèt. Ansyen palmantè a ka mande kwè mande bandi yo mande bandi yo depoze zam yo an echanj reyensèsyon sosyal yo. An koute deusede ou nèt nan mko Jean Philippe Massir. Men jodi an, la solisyon se sa tout moun pè an. Ou pa ka gon solisyon jodi an nan kesyon sekirite san ou pa adrese gang yo, san ou pa adrese pwoblèm nan nan pwoblèm nan. Gang yo se pwoblèm nan. Si se avè m y ap pale tout tan e pawòl nan bouch mwen y ap pran, se pawòl nan bouch ou, se pawòl nan bouch lòt la k pa enplike a y ap pran. Donk yo ap fè fos wout. Jodi an, fòk gouvèneman an aranje l pou li adrese gang yo. Il ya un appel fondamental ke le gouvernement doit envoyer et c'est pour le c'est pour le peuple se yon sèvis lap rann a la population haïtienne fòk gouvènman an swa l jwenn des intermédiaires si yo menm yo pè pou yo pa di an afè a gang fòl jwenn des intermédiaires on prèt yon pasteur yon religieux quelconque yon moun yo estime ki genyen respè anndan sosyete an ki kapab fè on fòm d'intermédiaire fòk yo al adrese gang yo. E chèf gang yo yo konnen yo pa konn tout lame yo men fòk gon moun ki ale ki di ki pwoblèm nou mesye ki sa nou vle e li lè pou nou depoze zam set apèl son apèl fondamantal fò di gang yo depoze zam sou depoze zam men sa nou ka fè avèw sou pa depoze zam wap mouri ojodwi toutan nou panse se sèlman tiye moun paskel bandi ki solisyon an. E n ap jwenn yon solisyon toujou a kou tèm. N ap jwenn yon solisyon ponktyèl. Men si n bezwen jwenn yon solisyon ki dirab, fòk nou adrese pwoblèm nan nan rasin li. Rankontre mesye yo, pale avè yo, fè yo konnen ki sa ki detounen yo. Si s on movèz kouran de filozofi ki nan tèt yo, fò w ka apreyande kouran de filozofi sa a pou w kapab korije l. Si se on rezo de mafya, yon rezo de malfra, yon rezo de teworis ki ap frape, Fò w ka konnen tout manm yo, kiyès moun ki se sèvo an e kiyès moun ki alimante rezo an. Ki fè si yo tiye yon gang jodi a, denmen maten l ranplase. Si yo tiye sa yo ranplase l denmen maten, aprè demen l ap ranplase. Donk se pa solisyon an ki tiye a. Solisyon an pou mwen menm se rive jwenn yon akò an tèm de gouvènans sou la sekirite. Akò an fòk ou adrese moun ki pwoblèm yo, adrese gang yo, montre yo ke nou ka ale avè yo sou. Lang de lensèsyon. Se enjistis sosyal ki ponn yo, ebyen si n fè yo jistis sosyal sa ap rezoud. Si se vyolans nou toujou fè sou yo ki fè yo eta sa, ebyen si nou diminye vyolans lan sa ka rezoud. Men fòk gon moun ki al pale avè yo. Toujou avèk ansyen depite Léus Dehonnert ki fè konnen la okenn peyi pa pote asistans sekirite bay Ayiti san yon plan sekirite nasyonal byen etabli. Okenn fòs pap vin touye moun an Ayiti pandan yap riske vyole dwa moun. Deus de Onet bay garanti blan pap vini si otorite yo pa fè un premye pa an kote Deus de Ronet. Tant que le gouvernement haïtien et le peuple haïtien pa prezante yon plan de sécurité yo pap jwenn apò kenn lòt peyi sa fò nou klè sou sa eske ou ka rele di bon gen problèm sou pènye e tòsèl wap sèlman fè yon bato oubyen yon cha blende vini yo tchwe tout moun ki la li enposib. Yap relel krim kont limanite. Eske ou ka vini ou di nan zòn izo an matisan wap tiye izo avèk tout moun ki matisan li enposib men metenan si gouvènman pran responsablitel li di mwen lonje menm bay nèg sa yo kise gang yo m pwopoze yo pou yo depoze zam sispann fè vyolans nap reyensere yo atravè yon plan byen defini yon plan ki byen detèmine pou rankontre yo ou pale avè yo yap di men ki objektif yo menm yap pousuiv ki fè yo gang. ki fè yo brital konsa, ki fè yap fè tout kriminalite yo ap fè an, yap di w men ki plan yap pouswiv e lè w fin pale avè yo wap wè kounye a ki plan ou kab mete pou rezoud pwoblèm nan. Se de la etan, tout tan gouvènman pa fè premye pa sa pou l di la m bezwen entènasyonal lan vini paske moun ki pa depoze zam yo nou konsidere yo kòm rebèl, nou konsidere yo. Kòm teworis nou bezwen eradike moun sa yo. Moun ki depoze zam yo nou bezwen reedike yo, nou bezwen des experts entènasyono ki pou vin ede nou. Nou bezwen epure lapolis lan, nou bezwen des experts. Fòk, sèlman mande entènasyonal lan pou l vre twoup li twò vag. Fòk kesyon sa a li byen chapante, fòk li byen etidye e fòk gon planifikasyon ki fèt kijan n ap rezoud li e kijan n ap rezoud li a kou tèm, a mwayen tèm e a lon tèm pou ke la solisyon swa dirab. N ap gen pou n vini avèk plis detay konsènan enfòmasyon sa a nan vire won n ap gen pou n fè nan kèk vil pwovens, sitou n prale nan ti vil Latibonit avèk kolaboratè nou Désir Vénès pou ke n ka konnen plis detay sou sa piske pandan wikenn nan tou genyen pitit yon pitit ke Elan Luckson genyen ki t ap fete se te anpil an di an di wololoy aktivite kout bal ki t ap fèt anba. N ap gen pou n gen anpil detay sou sa avèk kolaboratè nou Désir Phénès, N ap pale de liberasyon sa, jan n te anonse l nan tit jounal lan, Caleb Augustin, anplwaye Primati sa ki finalman jwenn liberasyon l aprè l fin pase anviwon yon mwa nan men ravisè yo, men fanmi an ki bay plizyè l sòm lajan jiskaske bandi yo fini pa libere Caleb Augustin la bè pandan wikenn nan e yon sitiyasyon ke jiskaprezan la fanmi an li menm. Malgre yo bay lajan men ki toujou kite anpil laperèz lakay paran akoz an di aprè yon mwa eta sante ke Jean Caleb Augustin li menm vin twouve l paske sitiyasyon an kote l te a pa twò anfòm daprè sa ke n ka fè konfyans de yon sous pwòch Caleb Augustin. Jan n te di la n ap gen pou n retounen avèk Wilson Raymond pou n konnen kounye a kòman sa ye. Nan nivo pòtay Leyogàn parapò avèk travèse a, ou menm k ap sòti nan pòtay Leyogàn pou ale nan rès depatman Lwès peyi an, ki prale nan gran Sid peyi an tou, e de menm avèk ou menm k ap sòti nan Sid peyi a nan rès Lwès peyi an pou vin pòtay Leyogàn, èske ou ka travèse? Wilson Raymond, nou retounen ansanm avèk ou. Kòman sa ye? Vwala Blaise Peterson, nou retounen pou nou kontinye enfòme popilasyon an. A men kite m di w nan minit ke n ap pale a la, Bèlen Pasaj la li disponib o nivo de Fontamara kote plizyè machin gentan pase monte, plizyè pase desann tou. Byen ke kote ki soti nan direksyon Pòtay Lewogàn nan li minim, men sa pa anpeche genyen plizyè lòt ki pase o nivo de Fontamara. Pou Matisan nou kapab di w se trè byen tou. Piske si nou pase nan direksyon sa, men fòk nou di w, anben e akoz lapli ke li te fè vandredi swa, anben sa lakoz sitiyasyon wout nasyonal la vin plis konplike kote ke anben se avèk plis difikilte machin yo ap frekante antre sid kapital la, anben kidonk nan divès kwen nan lari a gen anpil la. Pou gen anpil fatra, kidonk sa parèt enpe difisil pou chak moun, chak machin k ap pran direksyon antre sid kapital la pou maten. Men kanmenm nou te desann pou nou te gade kòman e premye jiska senkyèm avni Bòlòsye, enben fòk nou di w yon bon pati nan zòn sa pa bon ditou. pou frekante nan zòn sa a puiske ensalibrite a li menm li chita kò l nan zòn sila a men gen kèk kote tou nou remake ke wap kab pase nan zòn sila a men zòn sa a li toujou rete konplike wout pou w pase bò teyat nasyonal men wout sa a li menm li pa bon ditou kote ou pap ka pran direksyon boulva. pou maten an gen kèk machin ki fèl wi men li trè difisil pou yon moun ta frekante zòn sa a pye anben nou vire sou pòtay la poun diw plis machin kanpe la ap chaje anben ou menm kap bezwen machin pou fè diferant zòn nan metwopolitèn nan anben wap kapab jwenn machin nan zòn sa a. Ou menm kap pran direksyon kafou ou pral ray bò dlo enben wap jwenn machin gen ti bis gen gwo bis nan zòn sa wap pran direksyon estasyon gonayiv ou prale kwadèbousal wap jwenn ti kamyonèt ki reponn prezan swa bò plas matisan oubyen tou sou pòtay leogàn ou pral jeral batay wap jwenn machin pou ap Pou w kapab ale, anben w ap pran direksyon santre vil la, anben ou kapab ale malgre se trè konplike, trè difisil sou gran ri a, sitiyasyon yo pa fasil menm, men kan menm ou ap kapab pase sou machin, sou machin nan zòn sila, anben ou menm tou k ap pran direksyon Dèlma, Klèsin, Kafou, Ayopò, Twa Men. Enben, w ap jwenn machin sou pòtay Deogane nan. Chofè moto yo te kòmanse reponn prezan tou. Genyen kèk aktivite komèsyal ki t ap kòmanse pou maten an kote n te remake genyen kèk sitwayen ki t ap eseye pouse kèk fatra, pouse labou pou yo kapab gade kòman yo menm yo kapab depoze aktivite yo pou yo kòmanse avèk aktivite komèsyal yo pou maten an. Enben, se tout enfòmasyon sa yo nou gentan ba ou pou maten an de antre sid kapital la. Kidonk ou menm k ap fè antre sid kapital la, li enpòtan pou w kapab miltipliye pridans pou w kapab fè zòn sa.